Nap vini lakay pa nou, gouvènman an, daprè yon nòt ki soti ki pote sinyati Jean Michel Lapin, premye minis demisyonè, sou evènman k pase yè yo, di li obsève avèk sezisman gen 2 polisye ki reklame tèt yo de yon sendika ke yo menm yo di yo kreye, otoproklame, e ki te gen 2 endividi ki te gen kagoul nan tèt yo. ki te sou kote revandikasyon yo lendi 17 fevriye 2020 an ki atake direksyon jeneral polis nan epi apresa se toujou premye minis demisyonè la kap pale yo mete dife nan stann ki fèt sou channmas yo nan kad preparasyon kanaval la pa gen dout li di se yo menm se menm polisye yo zak sa yo premye minis demisyonè la kalifye de barbar ilegal, ki inadmisib, ki endign de yon polisye, yo vin raple l, daprè sa l di, vyolans avèk de je ekstremis yo ak teworis yo ki kache tèt yo dèyè revandikasyon pou simen latwoublay ak kawo e konsa yo lese moun wè pa dèyè men de moun ki madre e moun ki ap manipile sa k ap fèt la de enmi libète ak demokrasi ki pwofite nenpòt ti okazyon defayans pou yo atake enstitisyon Repiblik lan, selon Jean Michel Lapin. Li fè konnen gouvènman demisyonè l ap dirije a kondane ak tout fòs li jan de zak sa yo e l fè moun ki fè zak sa yo e tout moun ki pote kole avèk yo nan konfyolo avèk yo sa rele co-auteurs an fransè a e tout moun ki nan konplisite avèk yo konfyolo yo dwe pote responsabilite yo e yo dwe reponn ni administrativman ni devan lajistis konsènan sa k fèt lan. Toujou nòt la k ap rapousuiv, nòt pou laprès, gouvènman an demisyonè la fè konnen l pwofite pou l enfòme popilasyon an an jeneral ke li rale kreyon li make l nan sa ki konsène revandikasyon polisye ak polisyè yo, ki mande pou yo gen yon pi bon tretman pa rapò ak stati yo ak sèvis y ap rann popilasyon, gouvènman an atravè ògàn premye minis li ki se tou prezidan CESPN nan daprè sa l di, te deja anonse gen dispozisyon administrativ ki ap pran konsènan revandikasyon sa yo pou yo analize yo. Nan okazyon an, li te lanse yon apèl bay polisye yo rete tèt frèt, pa pèdi pasyans e rete je klè tou nan moman difisil sa yo peyi a ap travèse. Polis Nasyonal Dayiti an pandan 25 lane k sot pase la, li fè yon wout ki malgre gen kèk lakin ki pèmèt, n ap site toujou, li ankadre popilasyon, enstitisyon sa li dwe pa tonbe nan boulvès, li pa dwe pran nan soukous politisyen e pou l rete nan sèvis demokrasi an, toujou Jean Michel Lapin k ap pale. Gouvènman demisyonè l ap dirije a di l ap kanpe dyanm nan sa ki konsène aspè sa yo e gouvènman sa li di ap veye pou sa pa rive, kidonk pou polis lan pa baskile. Gouvènman demisyonè la mande Tout polisye ki vanyan yo, e ki se gadyen lejitim lòd piblik nan peyi a, pou yo aji nan kèlkelanswa sikonstans avèk tèt frèt, nan respè ak disiplin règleman yo ki se mak fabrik fòs polis lan, revandikasyon lapolis lan, li dwe pran wout yon konpòteman ki dign, ki respekte dispozisyon lalwa ak regleman Repiblik lan. E se Jean Michel Lapin ki siyen nòt de près sa ki pote dat jodi an ki premye minis demisyonè e nan plas li a tou li genyen responsablite yo rele CSPN nan kòm prezidan. Sou demand IGPNH lan, direksyon jeneral polis nasyonal la revoke 5 polisye ak polisyè pou zak kraze brize ki te pase Se te nan dat 7 fevriye nan enspeksyon jeneral polis lan. E polisye ki konsène yo, dabò son polisyè, ajan 2, Yanick Joseph ki se e lidè lidèchip mouvman pou afè sendika se li menm kap mennen n, kòdonatris sendika polis nasyonal la, wo kòmandman an pa dakò ki pa rekonèt sendika sa. Abelson Gronèg revoke, enspektè Jean. Edler Lundy revoke, ajan Gédéon Monbrun ak Yens Lamar ajan 1 revoke, selon yon sous nan lapolis nan Radyo Kiskeya kapab fè konfyans. Youn nan responsab ki se fondatè dayè Fondasyon Je Klere, FJKL, Mèt Samuel Madistin, ki entèveni deja plizyè fwa sou dosye sa, kondane konpòtman polisye yo te genyen yè lendi, nan lari an e nou konnen yo te fè yon festival tire kout zam devan direksyon e polis lan e nan Petyonvil sa nou te wè l men nan sa ki konsène lòt akizasyon dirèk e mesye Lapin fè li di se yo k boule stand yo sa nou pat wè l li di e mèt Samuel Madistin ki montre lòd ak disiplin pa egziste. ankò andedan polis lan. E mèt Madistin ki se jwe yon gwo wòl e nan inisyativ ki te pran pou monte polis sa a, estime sa k pase ayè a se yon sinyal ki montre aklè avni sendika polis lan si tout fwa li ta fèt san lalwa ak ap fèt nan dezòd. Responsab FJKL la kritike. Jovenel Moïse, ansanm ak direktè jeneral AI e polis nan Rameau Normil, yo di ki pa ni choke, ni fè ankenn aksyon pou jwenn bout zafè ensekirite kidnapin nan ki ap fini ak peyi a nan dènye jou sa yo. N ap tande Mèt Samuel Madistin nan mikwo Bitovens François Fils. Fason, Dabò, sou kesyon sand yo k boule a, m konsidere jan peyi a ye la a, kesyon ensekirite jeneral ki genyen an, popilasyon ayisyèn nan k ap apovri nan kesyon kidnaping, lè yo kidnape yon moun fò l peye kidnapè nan yon jounen lajan k reprezante 25 an, 30 an travay li oubyen dèt pou 25, 30 an. Epi, pa genyen gouvènman, pa gen prezidan, pa gen lapolis, pa gen chèf lapolis ki pou vin ede moun yo. Se de fanm y ap vyole de manyè kolektiv epi san sekou, san pèsonn pa ka pote yo sekou. Epi paralèlman moun y ap depanse lajan konsa pou fè kanaval, genyen yon sitiyasyon denèveman de moun, de sitwayen ki pa dakò, ki eksprime mekontantman yo ak kesyon jan kanaval la ap jere. Dezyèm kòmantè m sou sa polisye yo fè a yo menm, pakèt tire ki genyen Nèspa devan direksyon jeneral lapolis, patisipasyon yo nan ensandi Span sou Chandmas ta montre jisteman on rupture de l'ordre, de la discipline a l'interieur de la police. Paske lapolis la, pa bliye, li sak fè diferans ant lapolis on gang armé, sèke gang nan fonksyone san respè. 1, de disiplin, de règ. San fwa ni lwa, lapolis la li menm li gen de règ pou l respekte, dont la disiplin, le respect de la hiérarchie. Lè lapolis la pa respekte la disiplin e le respect de la hiérarchie, se kòmsi l vin kòm yon gang ame li menm. E sa m panse la a, se sa k rive a, s on premis, s on avangou de kisa sendika lapolis la ka ye alavni si nou kite l fèt dans le désordre, san lwa dòganizasyon. E w ap gade, pa de kout zam nèg yo pa tire e nan enspeksyon jeneral avan sa, epi y al residive nan Petyonvil. Wi, e sa e sa yo fè a, yo vyole yon lòt prensip nan lapolis la wi, lespri de sakrifis. Pandan ke yo gen tout bal sa yo pou yo tire, popilasyon an ta pi renmen wè y al tire bal sa yo, gran ravin pou y al libere moun yo kidnape, vilaj de Dye m ta renmen wè polisye sa yo ap montre bravou. Pou yo, lespri de sakrifis yo, pou y al tire nan ti bwa, pou y al libere moun y ap vyole, fanm y ap vyole, moun y ap tiye, moun y ap tòtire. Men yo pito al tire devan Direksyon Jeneral Lapolis. Yo vyole ankò yon lòt prensip fondamantal sou kesyon lapolis. E ki jan w wè konpòtman Direksyon Jeneral Polis la nan dosye sa a? Sa pa egziste li menm. Ni Direktè Jeneral Lapolis, ni Prezidan de la Repiblik. Yo pa egziste yo menm. Yon Prezidan de la Repiblik li gen dè responsabilite. Premye responsabilite w se garanti la securite de votre peuple. Koman w fè pou rezo sosyo ap montre ti moun lekol, ti moun nan inivèsite, bandi ap kidnape, yap vyole yo, yap filme yo, yap pibliye sou rezo sosyo, epi w pa santi pouvwa a choke, ou pa santi direktè polis la choke, ou pa santi yo fè dè zaksyon pou yo trennen bandi yo devan lajistis? Estime sitiyasyon k ap devlope nan Polis Nasyonal la montre gen yon malalèz andedan enstitisyon sa a. Selon Mèt Leblanc, otorite yo nan Polis Nasyonal la dwe tande revandikasyon polisye yo pou kapab jwenn yon solisyon ak kriz la. Mèt Camille Leblanc denonse tou konpòtman polisye yo te genyen yè nan mach yo te òganize pou fòse Direksyon Jeneral la dakò pou yo mete sou pye yon sendika pou defann enterè yo. Daprè mèt Leblanc, ansyen minis jistis ak sekirite piblik, pwoblèm sendika kapab poze, men polisye yo pa dwe atann yo se yon bagay ki ap fèt rapido presto, paske li fè konnen enstitisyon lapolis nan fòk polisye yo montre yo gen ase matirite pou kapab genyen yon sendika andedan enstitisyon. N ap tande mèt Camille Leblanc nan mikwo Vilner Joseph. Lè gen yon malèz anndan pou enstitisyon ou chèche mekanis lè koulwa pou pèmèt dè echanj kapèt fèt e pèmèt ke dè repons apòte pa rapò o kesyonman, pa rapò o zentèrogasyon. Mwen panse ke ou enstitisyon kòm lapolis ki travèse pa ou ansanm de pwoblèm ou ke se moun kap viv ladann, Timoun yo, yo gen dè aspirasyon, yo gen dè revandikasyon, yo gen dè malèz. Se ou menm pou ki al gade kòman reponn a sètèn preokiyasyon ki gen. Byen si, rega a sitiyasyon peyi dayiti, gen dè repons ke ou ka pa ka gen imedyatteman. Men mentnan, fò ou gade yo pou ke ou angaje yo sou yon lontèm, sou yon kou mwayen lontèm, sou dè repons a apòte. Alò pwoblèm nan la se kestyon fòmasyon sendika a ki genyen pou l charye ansanm revandikasyon polisye yo, direksyon pnh la rekonèt pa gen kad legal pou yo kapab mete yon sendika kanpe anndan enstitisyon an. Mwen panse ke sa a son bagay ki ka pòte pa devan lè ot enstans de leta pou ke yo tranche pa rapò a de demand o sen dè enstitisyon pa ezanp se pa la menm choz men nan lapolis fransèz, ou gen de sendika, ou gen de sendika de komisè, ou gen de sendika de polisye de baz, ou gen, men la Frans nè pa Ayiti, la Frans ou gen, ou gen prèske de syèk de konstriksyon e lapolis avan ke ou rive de moun ki pote zam, de moun ki ap ranpli yon wòl esansyèl, yo kapab rive la, gen moun ki panse ke le sendika dwa tèt pri kòm etan Yon estrikti ki pèmèt ke ou ka fè dezòd jan w vle e yo pa ka sanksyone w paske otomatikman le kò reyaji avèk dè menas eksetera. Kòm ansyen minis jistis ki te nan CSPN nan, èske lwa ki kreye pnh la bay opòtinite pou yo mete sendika sou pye? Pafwa, il ne faut pas regarder dans un texte précis des réponses ke w ap chèche. Gen dòt tèks de lwa, gen dòt sous de dwa Ke lè w ap chèche yon pou rezoud yon pwoblèm, ou gen dwa al jwenn li nan dot sous, pa fòseman nan yon tèks ki li menm òganize, yon estrikti, ou gen dwa jwenn li ayè. Men, tout la kesyon ki è poze, se eske lapolis nasyonal, dan son devlopman aktyèl, Direksyon Jeneral ki desann sou Chantmas, sou rekòmandasyon Enspeksyon Jeneral, gen nan polisye sa yo don Yanick Joseph ki ta jwenn revokasyon l. Natirèlman, lè yon moun deside fè yon manifestasyon, sitou lòske w anndan enstitisyon, yon enstitisyon kòm lapolis, fò tout moun konnen ke kèlkanswa se ke w fè, se pèy, ou demann de pati a la bank. Ke yo ta dwe fè atansyon nan mouvman ke yo gen pou yo fè. fò yo fè atansyon pou ke lòt moun pa antre ladan l. La m panse ke fò ta gen yon bon komisyon de moun konpetan ki kreye pou al fè yon remak ou refleksyon pou di ke vwasi lè rekòmandasyon ke yo fè bay konsèy siperyè a pou di pa rapò a sèt demann presiz vwasi lè rekòmandasyon. Donk m kwè ke a se moman presi m kwè se poz sa ki ta dwe pran. Camille Leblanc, ansyen minis jistis ak sekirite piblik nan mikwo Vilner Joseph sou dosye sa ki cho nan aktyalite a, dosye polisye yo, kesyon sendika, desizyon e rekòmandasyon enspeksyon direksyon jeneral la mete an aplikasyon. Bon gon kesyon de timing, li mete an aplikasyon nan moman polisye yo, yo gen lòt akizasyon sou do yo, nan moman yo te nan lari, te tire devan lokal biwo direktè jeneral la yè e kounye la gouvènman akize ofisyèlman se yo menm ki boule stand sou Channmas lan. Men rekòmandasyon enspeksyon jeneral la se te sou lòt ensidan grav ki te pase jou ki te 7 fevriye a nan enspeksyon jeneral la nan moman konvokasyon Yanick Joseph. Pwofesè Victor Benoît, dirijan politik, kalifye revokasyon Yanick Joseph lan ak 4 lòt polisye ki te nan tèt mouvman revandikasyon kesyon sendika kòm yon fot grav pouvwa Tèt Kale a komèt. Li estime se lwil yo jete sou dife e lè yo aji konsa. Pwofesè Victor Benoît fè konnen se yon mouvman ki ranmase yon latriye revandikasyon ki jis, menmsi. Li denonse konpòtman polisye yo te genyen patikilyèman yè lè yo t al tire devan lokal direksyon jeneral polis la nan Petyonvil nan kad mach yo te fè a pou te fè revandikasyon yo pase. Li fè konnen lè w ap fè revandikasyon w pase gon jan pou fè l pase. N ap tande pwofesè Victor Benoît ki te pale konsa nan mikwo Joubert Joseph. Tou ap fè tire devan pnh la nou deplore sa dakò e nou panse ke yon revandikasyon te ka fèt li pat bezwen gen tir ladann men mentnan afe bagay kap di ke se yo menm ki tire ki mete dife nan stand yo m pa gen prèv sa pa gen prèv m pa gen prèv antouka nou konstate menm jou a te gen dife eske mwen relasyon ant lè 2. M pa konn. E tou vè dil. M panse ke son dosye m panse ke gouvèneman mal jere. Pase de premyè kesyon hein son seri de sèvitè de la patri kap touche yon ti kraze kòb leta dwe yo hein yo mande pou yo touche premyèman dezyèmman yo mande pou yo fè pou yo fèmen sendika yon dwa ki rekoni pa la konstitisyon ok yo kab fòme sendika pwoblèm nan son bagay ki trè senp wi yon arete prezidansyèl tap pran yon arete daplikasyon pou di wi ke mesye yo kapab fòme sendika etan done ke yo son yon enstitisyon spesyal. Ou kapab mete de baliz, nèspa, de limit, sou jan pou yo revandike. Dakò bò alapatriye. Mentan, men kanta dwa pou yo pou yo fòme asosyasyon, wi yo gen dwa pou fòme asosyasyon. E, m panse ke an tèm politik, se yon bagay ki trè grav lè gouvèneman an, lè mesye Jovenel k ap dirije, ki gen tout pouvwa peyi a nan men l kounye a, kite sitiyasyon ap degrade konsa. Piske se sèl fòs de sekirite nou gen anndan peyi a, reyèlman. Lame a, nèspa, pa fonksyonèl reyèlman. Ou gen lapolis. Se li sèl fòs de sekirite ki gen a se moman la. Ou paka kite bagay sa ap pase la konsa. Dakò? E se pa yon bagay pou rezoud avèk gwo ponyèt non. Se yon bagay pou chita avèk dyalòg, avèk san fwa, eksetera pou regle sa. Se yon bagay ki trè senp e ke o nivo di ministè dè finans, le pouvwa, premye minis, prezidan te pase dè enstriksyon pou ke yo yo priyorize nèspa dosye lapolis la. Mwen panse ke se yon se yon tè m pa konnen sè de liresponsabilite de la pa de pouvwa ki te sitiyasyon ap degrade konsa. Mèt Sèvitè Benoît gen kat Nan polisye sa yo maten an ke yo ta di ke yo revoke, polisye kap fè revandikasyon ke yo revoke. Sou revokasyon 4 polisye sa yo ki sa k ka debouche final la? M pa konnen sou ki sa yo ka debouche men m panse se met de lwil sou le fe dakò se kòm si w gen yon dife la a wap mete gazolin sou li dakò m panse ke se pa se nè pa fason la pli entelijant pou y abòde kesyon an dakò m panse ke la